Apre tan prizon m nan, depi nan sendika, misye ap goumen pou mwen. Revokasyon, misye ap rele m, misye ap di mwen m di woww! Misye di saj, gode! M ap sispann batay, m ap pran poz, m ap batay jiskaske ou libere. Labonte fon ti men bò kote m nan. Pèp la vle pa fòk mwen. Li merite l. Li pa t janm konnen m, Labonte. Labonte nan do m. Ann ale. Depi nan batay sendikal lan, Labòde ap jwenn nimewo m, l ap di mwen se egzanp li. Li potko janm ka wè m fas a fas pou nou manyen. Ebyen tout mouvman k ap fèt, mobilize militan Kafou Rezistans, mèsi militan militan Kafou Rezistans. Militan Channmas, mèsi. Militan sou rezo sosyo yo, mèsi. Tout moun sou rezo sosyo yo. ki pran pawol pou mwen bon nèg pa konn vòlè li pa gang mèsi polisye ki gen bon kè polisye ki konsyan de batay ke m tap mennen an e map dil la pou jounalis yo map dil la pou tout moun konnen pandan batay sendikal lan m pa manyen yon goud m pa manyen yon goud m pa vann mouvman yon fwa nan vi m e m repete la pou m kanpe pou m dil bon nèg a bèl jòm ak konstitisyon an pou respè konstitisyon an mwen jwenn moun relem nan telefòn. Yo ofri m 100 mil dola ameriken pou mouvman. 100 mil dola ameriken chanje mouvman. M di non. Mouvman pa pou mwen. Se pou polisye yo. Lè m vann li, li kite peyi a. Kote m ap kite frè m? M ap kite fanmi m? M ap kite zanmi m? E m pa grenn moun ki te temwen lè moun ap pale avè m nan rele ti blan madan an, ti blan Modeste. Lè moun ap pale avè l ofri m lajan. M jwenn anpil òf. M pa t ap gen sa a pandan yo boule m. Imajine w ak 100 mil dola ameriken sa m te ka fè. M te ka mouri tou. Men Bondye pwoteje m. M evite yon masak nan tèt enpase di. Mèsi tout moun. Mèsi tout moun ki te foule beton an. Chofè moto yo, mèsi. Mèsi jounalis yo. Chak ki travay pa yo fè. M ap suiv li. M ap suiv li. Prizonye anndan penitansye. M pa bliye nou. Jan m te pwomèt nou l lan, m gen mal nan medya, m ap pran san m, m ap pran tan m. Paske m al penitansye, m malad, m pa al lopital. Yon semèn apre arestasyon m, m aprann yo gen lòd pou yo ban m piki pou yo touye m. Yo t ap ban m piki pou yo touye m. Poukisa? pou konstitisyon m. Yo tap banm piki pou yo tiye m poukisa pou drapo m map defann. Pou kou fè polisye m yo, yo tap banm piki pou yo tiye m. Ebyen m te di non m te sèlman rele 2 frè dòmi m yo, 2 frè selil mwen yo ki se ansyen depite Dumont avèk Clifford Brandt ki te avè m. Mwen di mesye si nou wè m tonbe la, nou pral nan dispansè avè m, pa kite yo banm piki. Mete yo 2 alèz sèlman. M di pran tanpri. M di Clifford, kòm ou pi djanm ke Depe Dumont, vide dlo sou mwen pran. Anyen mistik pa ka rive m anndan. Men, m ka gon bagay ki frape m, m pa santi m byen m al lopital yo ban m mal nan dispansè a, yo ban m piki. Avan sa, m te kon yon bagay ki pran m. Lè yon doktè ale pou l ban m piki, m di dòk mwen m p ap fatige. Men lè sa m potko jwenn enfòmasyon an non. Li di m gwo nèg fè m konfyans. M gen tan ane anndan penitansye m pap fè sa. Sa w konnen an, sa w ap di a, li pa li pa enposib. Men fè m konfyans, li ban m tout li a. Mèsi prizonye anndan penitansye. Nou wè jan nou resevwa m la? Moun nou konnen, y ap di pi gwo bandi nan vil la, nan peyi a. M pran fòs. Pi gwo bandi nan vil la. Tout bandi nan penitansye yo. M fò ta tout wi. M fò ta tout. Bandi, fo bandi, bon bandi, m fò ta tout. Eske nou wè kòman nou resevwa m lè m ap sot devan penitansye? Nou sonje kijan yo te resevwa m? Ebyen lè m ap antre anndan penitansye, se konsa prizonye sa yo resevwa m. Yo di m, kouraj, le landemen, paske te rive nan tan sa ki enpesye nou deyò nan demen lè yo pranm nan dimanch pou yo premye al metem devan prizonye kap pase men gwo nèg kap dim kouraj kenbe la yo se premye moun ki banm fòs direktè prizon an Julien m dil mèsi li gon bagay li te repetem kem pral wè apre 3 jou paske lèm rive anndan m pat konn etan vant mwen. M di ke yo tiye m, m pap met ofrann paske m pa fè anyen. Misye di m, pi devan w ap ban m rezon paske Bondye sove w ou te ka mouri. Ebyen twazyèm jou m anndan penitansye, m pral fè revelasyon an. Yo di m, wè saj, si w te apiye pye w nan machin nan pou w pat monte l, ou t ap pran kout fizi. Moun nan zòn nan ta pral voye wòch, kisa yo tap fè? Kisa polisye sa yo tap fè? Ebyen mon konpè m ki la ta pral pete yon bal, yo tap mete yon bal sou li. Ebyen m pran prizon an wi. M pran prizon an pou frè polisye m yo. M pran prizon an pou frè m, pou pitit mwen yo. M pran prizon an pou Kafou Fèy. M pran prizon an pou fanmi m, pou zèn m yo. Mon konpè m Tousen mèsi. Chak grenn moun mèsi. Mari Joanne. Jean, infatigab, merci. Angeline, nou wè bò kote m nan. Nou wè bò kote m nan. M ap di l. Konbyen è ki fè yon jounen? Gen 24 è pou yon jounen? 24 è pou yon jounen? M konn rive pou yon tou pi souvan. M febli! Non, il ne s'agit pas de lanmou ou pa. M febli. Inè di maten! Se li. De zè, twa zè, kat zè, pa gen lè. Konn gen de lè se mwen k ap kouri dèyè l pou m di l al dòmi. Li di m, M prè pou m fè prizon an avè w nan tout sans. Anvan yo arete m, li se dènye moun ki t avè m. Tanpri, Johanne sakrifye m. Maryse Bonèg, ti sè m, yo menase m. Anel Remy meyè konbatan baton konba pou tout moun sa yo e nap bat depi nan ghetto. Diskou prepare wi map di l nan radyo ZZ, Kosmos, mesye papa yo, Richie tout moun lèd nou yo anpil menm pa santi m byen mèsi menm si m pa site non yo. Merci. Map salye tout moun ki la. Map salye tout pèp kafou forè. E map mande nou bat yon gwo bravo pou tèt nou paske sam wè jodia la kay tèt chaje. Donk mwen di mèsi anpil. E pèmèt mwen kòmanse pa remèsye chak moun ki te kwè nan batay. ke avoka Abelson Bonnet ap mennen. Pèmèt mwen kòmanse pa remèsye SPNA 17 ki te akonpanye nou tout o lon de batay la. Pèmèt mwen kòmanse pa remèsye Abelson Bonnet ki te kòmanse pèdi konfyans, men malerezman n te di l ke Abelson, fè n konfyans paske nou menm kòm avoka, lè n ap travay nou pa konn pèdi batay. Pèmèt mwen kòmanse remèsye egalman Maryse Bonnet. Tout fanmi Arberson, la belle mère etc. Pitit li Abel ki te fon gwo konferans de près ansanm avèm jis pou sansibilize otorite yo pou te ka libere Aberson Brunet. Batay la te pi e nou te okouran tout lè n tap travay pou Aberson Brunet pouvwa a te kanpe anfas dosye sa. Pouvwa a pat dakò. Minis yo te bay lòd si yo te vin plede dosye Aberson Brunet yo tap revoke yo. Donk nou menm nou pa kanpe la. E pèmèt mwen di avè Sonko Nèg mèsi tou pou detèminasyon l e mèsi tou pou sa l moutre m la e mèsi tou pou tout militan Labonte, pou tout militan k te kwè nan nou. Mèsi pou tout moun anndan peyi a k te konnen ke on jou l ap jou. On jou avè Sonko t ap soti kanmèm. On jou nou te gen pou n gen viktwa sou labitrè. Paske w ap konprann, pitit Mas la, pitit Kafoufèy, pitit zòn nan, Mèsi a jounalis ki te rete kwè on jou Adelson Gonain ap soti kanmenm. Mèsi a tout près an jeneral. M pap fè m pap fè nominasyon, m pap fè pèsonalite. Men tout jounalis medya an liy, rezo sosyo, tout jounalis tradisyonèl, medya tradisyonèl ki te banm pale jis pou m ka montre ke arestasyon Abelson Gonaigue lan se t on arestasyon arbitrè e ilegal. E mwen kontan. Nou pa tap ka rive fè gwo mèvèy sa san konkou Mèt Arnel Rémy ki te kanpe vrèman an bon disip pou l te ka batay avèk sistèm nan pou nou te ka jwenn liberasyon Aberson Gwo Nèg. M pa p bliye salye tout ekip avoka ki te akonpanye Mèt Arnel Rémy. M pa vle fè pèsonalite paske yo anpil. Men remèsiman m ale dirèkteman a moun Kafou Fèy. Moun sa yo ki kanpe devan m nan ki pa janm machande sèvis yo lò se pou yo leve kanpe pou y al defann Abèsondou Gwonèg swa nan yon sitin oubyen nan yon mach. M ap voye yon sali spesyal bay Abèl Gwonèg, tout fanmi. gwo nèg a Aberson gwo nèg yo, madanm li, pitit li yo ki te toujou kanpe bò kote l ap batay bò kote l e jodi a m kwè ke se pa fèt pa nou sèlman nan SPN ak 17 men se fèt tout moun Kafoufèy ki te kwè ke Aberson gwo nèg sipoze sòti anndan prizon an yon jou e jounen jodi sa. ki se 16 desanm nan m kwè ke moun kap fè ap fete e sam wè devan m nan m pa gen bouch pou m pale nou menm nan SPNH 17 ki tap batay kote gwo nèg la fè sote pòt pawòl nou tap batay ansanm avèk nou nou rete kwè ke se yon batay ke nou fèk kòmanse paske gwo nèg gen anpil pwojè devan l e nou menm SPNH nap toujou kore gwo nèg a pèsonn. Kelkeswa wout ke l pran, paske nou rete kwè Bondye ap toujou pran bon wout la, l ap toujou fè meyè chwa. Nou kwè ke gen lòt moun ankò ki gen pou l pale, e n ap remèsye lajistis ayisyèn, paske yo toujou di, La défaite du droit est toujours provisoire. Jodi an, nou wè sa trè klè ke yo te vle klouwe l nan prizon. Men, se lajistis sa ankò ki mete l deyò. Ann bat yon gwo bravo pou chak moun ki la, ann bat yon bravo pou tèt nou. Mèsi.